Bonjou, bonswa tout moun kap gade video sa Ou sou chanel pou la ki se Level Promo Si premye fwa ou pa sou chanel sa Make sure ke ou abone epi aktive kloch notifikasyon yo Pou ka toujou jwenn video yo lè nou lage Jan nou wèl nan tit la Jodi a mwen pale nou de dosye Blondine ak Florence la Nou konnen dosye sa kap ravaje rezo sosyo yo depi kèk jou Men semèn sa li vin pi chofe. Pou 2020 an la medam yo mande anraje. Ebyen sak vin pi chofe zen an pou 2020 an se pa rapò avèk Florence ki te reponn yon kesyon nan sa w pat konnen. Map fè nou tande repons lan epi pou n di m sa n panse. Epi nap wè kòman Blondedy menm li reyaji pa rapò avèk repons Florence bay la. Ban nou grenn rezon ki fè w pa zanmi Blondedy Ferdinand ankò. Ou obje reponn? Kwè m ta reponn. Nou pa t vrèman zanmi. Se te yon senp anplwaye. Se te yon senp anplwaye. Ok ok nou retounen pou moun kap swiv twitter yo nap wè ke Blondedy lap lage anpil foto kote lap di konsa eske sa se yon senp anplwaye kote li menm avèk Florence pase men nan kou kote yap karese E li menm fè konnen ke li konn fè Florence dous. Mwen konsèy m ka ba yo, medam nou rive twò lwen avèk zen sa, si son bòz nap kreye, mezanmi bòz la gen limit li. Afè bagay nou te zanmi, bagay ki te pase lè nou te zanmi, li pa dwe ap vin repete kounya. Paske lè nou te nòs la moun pat konnen, kounya la nou paka ap vin mete pèp la nan koze nou. Daprè sa Blondedy fè konnen ke li menm ak Florence yo te gen yon lyen ki te plis ke zanmi. Tandiske Florence menm fè konnen li pat janm zanmi a Blondine se te senp anplwaye. Blondedy te jis ap travay avèl. Pou rive pi lwen, Blondedy fè konnen ke li gen videyo kote Florence li menm avèk yon ekip lòt medam te nan yon douch, yo tap amize yo, yo tap pran plezi yo ke lap met nan lari. Pa bliye kite yon kòmantè pou di nou ki kote ou kanpe epi sa ou panse de bif sa, e kisa bif sa ap rapòte.